Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous rentrons la KO pour capable baou yon nouveau émission. Ça commence comme ça, par ce tweet de Jimmy Cherizier. Qu'est-ce qu'il a dit à travers ce tweet? Bonjour, peuple haïtien. Konbyen moun nan katye popilè ki pa janm konn sak rele ale labank? Konbyen moun nan katye popilè ki pa janm konn sak rele machin mezon? Konbyen moun nan katye popilè ki pa janm ale nan makèt? Ebyen tik tok, jenèf an fanmi e alye manyen youn, manyen tout, pral. Donk j'ai pas la chance de lire la suite. mais écoutez, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui est caché derrière. Ben, barbecue change de comportement envers les autorités. Si longtemps, barbecue t'a prêché la paix pour dire que, écoutez, il faut respecter les affaires des autres, ben je ne dis à l'âme, j'ai l'impression que ça, c'est un message à peine voilé. Oui, c'est un message voilé parce que l'IPA dit directement pour Mounio elle fait des choukai elle fait en série de bagailles. Mais écoutez, au fond, nous pressenti un bagaille comme ça. Eh bien, Barbecue se trouve dans la gueule du lion. Oui, qu'est-ce qu'il va faire pour se défendre Eh bien, on ne sait pas encore. Mais écoutez bien, entre la puissance internationale qui est l'ami de Jovenel et Jimmy Cherizier, le président de la République doit faire un choix. Parce que Si la puysans ki li menm jwe yon wol de liyezon avek ou, ou ta kapab menm di yon amitye, puis un bon maten yi vou di, ekoute, tu vwa, Ce type là m vle ke nou metrize l mais qu'est ce qu'on doit faire? On doit faire un choix paske se yon zanmi ki te kenbe w pandan yon bon bout tan e ki te m ta kapab di afiche yon soutyen indefectible e de menm pou mesye sa yo tou ki te di ben ekoute manifestasyon pa ka pase ba Dèlma men jounen jodi a la se yo menm k ap reklame manifestasyon ekoute Barbecue lè w se pitit pèp ou gon jan w mennen batay. Gon jan w mennen batay nan elan m ta kapab di pou w pwoteje anviwònman w, li vle fè w parèt kòmsi yon moun ki t ap soutni pouvwa. Ò, nan chak entèvyou ke w bay, ou di ou p ap sipòte pèsòn. E jounen jodi a, anpil moun te kapab wè l tou, Men, èske n ta kapab di se yon seri de jimnastik ke ou t ap fè paske anpil fwa ou pran lapawòl, si ou mete bra nan dèyè André Michel lè anpil fwa ou trete l de gwo kochon, ou manyen manm Don Kato, ou manyen manm Youri Latortue, e petètre pafwa avèk rezon. Men, gen yon seri de nèg ki nan pouvwa a tou m pa kwè se klowòks yo ye. M pa kwè Ou pa ta dwe manyen yo tou. Donk, sa vin montre ke aparaman vin gon on soutyen. Sinon, l'ennemi de mon ennemi, bon, je chèche a etre son ami. Men jounen jodi a la, bagay la chavire. Donk, ou twite, m ta renmen petèt ke ou f'on ti pale sou chanèl la pou bay eksplikasyon pa rapò ak twit sa ou fè dans la matinée du 14 juin 2021. Aprè twit la fòn di ke popilasyon an se yo menm ki plenyen. Popilasyon nan zòn Rue Sen Maten, zòn Dèlma 2, Dèlma 4, ebyen moun sa yo plenyen anpil paske yo estime ke jounen jodi a la, ben ekoute Jovenel avèk opozisyon an fè yon sèl pou touye yo. Waw mezanmi tout pwoblèm se toujou pou pèp ayisyen wi. Eske nou konprann? Donk lè pa egzanp gon moun ki nan zòn nan se pwòch pouvwa li ye, pa gen pwoblèm. Men lè pouvwa a vire bagay la, Pouvwa a mechan. Pèp Ayisyen kite m di nou bagay. Kèlkeswa jwèt k ap jwe l ap toujou pa an favè nou. Se nou menm ki pou trè trè trè vijilan. Nèg k ap fè kòb la l ap fè l sou do nou. N ap rive yon kote, si y ap detwi, ebyen se nou menm k ap pran premye kout bal la, nou menm k ap pran premye gaz lakrimojèn nan. Donk, se toujou yon maksimòm de prekosyon paske gen yon seri de zòn depi w rete ladan yo ou aple a èt. viktim. Men moun yo denonse konpòtman Jovenel Moïse, le chef de la police Léon Charles. Donk, pou sè Jean la, ebyen m ta kapab di pouvwa a trayi yo, pouvwa a jounen jodi a mete fè yon sèl ak opozisyon an ebyen pou ba yo bal, pou fè yo manje bal nan zòn sa yo. An nou swiv kòman sa te ye, deklarasyon avèk kèlke zimaj santrevil e rue Sen Maten avèk ba Dèlma. Donk se de imaj m ta kapab di ki montre tou senpleman ke ebyen peyi sa a pral gen anpil lòbèy ladan l. Antouka se nou menm ki pou fè yon maksimòm prekosyon. Tèt yo ansanm pou n jere Bèlè, pou n jere peyi a. Kot sa nou gen nan men nou la a, nou pa ka met tèt nou ansanm pou n jere l? Yon pla mink nan men nou la a, nou pa ka met tèt nou ansanm pou n jere l? Nou antre nan lojik batay nèg kont nèg ki pap mennen nou ankenn kote. Wòl la polis se ta pwoteje e sèvi. La polis pa jwe wòl li ankò. La polis pa jwe wòl li ankò pwoteje e sèvi. Se vini nenpòt jan, pa mande anyen, pa chache, si gon konfli, li pa chache jere konfli a pou l mete, pou l mete yon tèt ansanm. ant ant nèg kap goumen li menm li li parèt li aji kareman san san reflechi l aji sou popilasyon an ki a 2 bra pandye pandan se tan se pa konsa la polis ta dwe aji konprann se pa konsa Antouka la polis la jovenel prale opozisyon ap fini wap ret avèk nou wap ret avèk pèp la mwen konnen La police. Ou sot nan pep. Ou se proteje e servir. Gen polisye manman yo se machann kwa boskal yo ye. Pandan w proteje e servir la. Gen polisye papa yo e kwa boskal yo chache lavi. E karese pou karese. Sa pa gen dwa fet lè w polisye ap antre yon kote pou tout moun ap kouri. Sa pa gen dwa fet. Tout moun dwe rete lakay yo ou pran moun pou pran ou vire do w. Kounya la ou pa proteje e servir anko ou pa wont polisye yo. M konnen. Masak ki fèt Lasalin jodi an, masak ki fèt nan ri Senmaten, nou denonse aba vòlè sa yo, aba kidnapin sa yo k ap mache tiye moun nan tout katye popilè yo. Nou menm nou mande yon lapè, paske se yo menm ki fin ba nou zam nan kò, apre sa yo vini pou tiye nou avè l. Nou menm nou denonse bagay sa a, Mwen pa ka konprann politik sa non mezanmi. Sa son politik dwat e goch. Leon Charles, depi lè w ap monte a, yo gentan di konsa, moun se mouri yo pral mouri, tout moun pral mouri nan peyi a wi. Léon Charles ou te tann tande sa yo te konn di wi ou fè prèv la vre spe kiyès sou tire sou ki moun nap tire la nap tire sou moun ki sot legliz sou granmoun mezanmi poukisa nap fè bagay sa yo Léon Charles m kwè avan m kwè avan pitit ou yo pran lari a m kwè fòw pale avèk yo Léon Charles bagay yo konplike nan men w wi ou wè bagay yo se ou t fè yo Léon Charles. Fon jan. Sa vle di ti granmoun sa se legliz li tap sòti, granmoun sa nou wè kap. Legliz lap sòti men bib la bò kotel a tout kostim li sou li bib li bò kotel. Mesye sa. E lòt sitwayen ki la. Lòt sitwayen an se bagay glas lap vann bagay glase lap vann oh podyab yon granmoun ki fin vann ki fin achte Leon Charles pa la pitit ou yo non. Mèsenè vin avè yo pou tiye moun yo. Eh Nou vini Nou vini avèk tout moun pou Nou vin tiye inosan Nou konn kibò pou nale wi mezanmi Nou konn kibò pou nale la Oh mezanmi Jovenel Sak gen la Jovenel Jovenel panse non Jovenel M pa konprann Jovenel Depi a 6 è du maten Yo met nèg anwo Bèlè ap bay zam. Ap tire sou nou epi tou yo menm yo pran nou pa anba yap tire sou nou vin touye popilasyon an. Depi a 6 è 20. Depi a 6 è 20 wi tout bagay sa ap fèt la. Leon Charles voye yo, yo di yo mè a tout mèsenè vin tiye moun vin tiye popilasyon yo. Mezanmi. Nèg bèlè anwo ap file bal sou nou oh mezanmi. Moun kap fè aksyon an se moun ki voye moun yo wi. E moun ki voye e moun yo wi e yo menm ki antò wi oh jovenel konsa menm ah jovenel aprann panse non leon charles gade koman ou kraze peyi a leon charles ou tounen ankò leon charles pou kraze pitit bondye tout polisye sa yo leon charles se ou kap tiye yo wi ou gon bagay dèyè do leon charles ou gon bagay nan tèt ou yo voye ou menm yo peye ou menm Pou tiye pitit Bondye yo. Tout polisye sa yo m wè kap mache avè yo an konnen yo pa konnen yo depi lè premye premye manda w yo tap tiye polisye yo tounen vin dèyè ankò pou tounen pou tiye polisye aba Leon sal aba Jovenel aba nou pa kapab ankò mele pa kapab ankò. Sa kap pase la jounen jodia sa w wè ki bann polisye ki melanje ansanm avèk Leo Charles lage nan lari a Jovenel depi avèt 6 è 6 è 20 nèg sa yo debake anndan zòn nan nan katye popilè yo espesyalman anba Bèlè e nèg yo debake yo vini, e pa de moun ki pa mouri anndan katye popilè a, ba Bèlè, espesyalman ba Bèlè. Bon, nou menm nou di jodi, jounen jodi a la, sa k sipoze fèt anndan Bèlè, ba Bèlè, wo Bèlè, ki koz tout bagay sa yo, opozisyon, lè yo di opozisyon yo pale de e e Don Kato, nou pale de e e Youri Latòti, nou pale de Boulòs, nou pale de yon pakèt André Michel, yon pakèt lòt ankò. e koz de nèg sa yo ki fè popilasyon ap mouri anndan Bèlè, Wo Bèlè, Ba Bèlè jounen jodi a. Yo mete on gè anndan nan mitan nou, on gè onkenn moun nan popilasyon pa ka konprann. Pa gen moun ki konn pou kisa n ap goumen ak kisa n p ap goumen. E nou menm tou, nou kanpe nan Ba Bèlè, nèg anwo li menm ap vise bal desann sou nou, anpe tou cha li menm, pran de 8 cha ki soti anba a yo epapiye nan tout kwen zòn nan, rive Aviyasyon, rive tout anba e. Bon mache an fè, sot andeyan e moun kap mouri. Pou le moman map pale ansanm avè nou la, nap fimen douwè e ganri. Sa e son stasyon e ki gen e mibalè, laskawobas, biladè ladann. An fas komisarya e pòtay seozen. E nap gade la, ou wè tout mache kwabosal, tout liy sa paralize la. Akoz de nèg sa yo. Paske sou pa gen bann mèsenè, ou pa gen bann nèg ki soti ekwatè. Ekwatè nèg yo soti e nou te fimen tout moun sa yo nou wè la. E mbyen kwè nou te fimen yo. Nou wè moun ki mouri andan kay yo. Moun ki mouri andan kay yo. Moun ki ki wè pandan nap nap pale la gen 2 mò la nou wè nan gad nou te gentan fime yo plis ankò gen moun ki mouri pi ba nan prèsk e e e nan pwent ganyen an la bò lemè e gen moun fanmi yo gentan leve gen moun ki ki pran bal ki mouri lopital tou bon nou menm jounen jodi a men sa men sa nou pral di Jovenel nou vle tout popilasyon an la met zòrèy nou la pou nou tande aba Jovenel aba Jovenel aba Jovenel aba Jovenel aba opozisyon aba tout moun paske pèp nou ye. Pèp pa konn pèdi batay. Yo te pale do bay 86. 86. Yo te pale. E, gen anpil nan nou menm la, 86, nou pa t viv 86. Jounen jodi a, nou an 2021. 2021 pa 86. E, 86 ki te pase, nou pa t viv li a. Ou wè sa Jovenel rive avèk diktati l la, avèk opozisyon l la ki met ansanm. E, tout nèg sa yo gen pitit aletranje. Tout nèg sa yo gen pitit aletranje. Ou wè nou menm. nou gen Ba Bèlè, nou gen Wo Bèlè, nou gen Lasalin, nou gen Site Solèy, nou gen Belekou, nou gen, nou gen Fò Dimanch, nou gen tout kote sa, nou gen sou waf, e la nou gen riyèl, e la nou gen pou nou dòmi, e la nou gen, nou gen kay nou ka peye mezimen nou. Bon. E kay mil dola n genyen pou n peye, nou al peye kay 50 mil dola. Jovenel se gè sivil li mande nan peyi a, dayè Jovenel pa Ayisyen. Leo Charles mande gè sivil, Jovenel mande gè sivil, Gonzague mande gè sivil, Youri Latortue mande gè sivil, Don Kato mande gè sivil, Jovenel gen repons non, Jovenel pou kisa w ap fè plè? Nou menm nou pa nan bay repons a Jovenel, repons Jovenel pa enterese nou, repons André Michel pa enterese nou, pa gen moun sa ke nou menm e pèp nou ye, sa k ap pase a nou menm yon sèl moun nou genyen, nou gen Bondye nan syèl la, nou gen sen yo, nou gen Pèp Etzel ki bezwen fete, fò Pèp Etzel fete nan lapè. Nèg bèlè sa yo pa dwa voye bal opozisyon an nou konnen ti jwèt wap jwe a nou konn sa w fè yo konprann ou destabilize peyi a ou mete yon pil nèg a zam ki kanpe anwo bèlè kap tire bal sou machann kwabosal yo nou pa gen pwoblèm ansanm avè w jounen jodi a yon pakèt bann nèg sot ekwatè yo tiye yon pakèt moun nan zòn nan gen moun fanmi yo pran nou te fimen tout bagay jounalis sa nou prezan nou wè nou konnen jodi a e dimanch li ye nou konnen ok gen anpil emisyon ki nan moman la ki pa gen ekout la bon. Nou di demen lendi an la apati de minwi. Apati de minwi. Nap bloke peyi an. Apati de minwi. Apati de minwi. Pa gen anyen kap fonksyone. Pa gen anyen kap fonksyone. Tout moun ret lakay nou. Leta ape bay jovenel ap di bagay kowona. Pou nou menm pa gen kowona. Pou nou menm pa gen kowona. Paske jovenel se li kowona. Andre michel se li kowona. j'ai le droit de me poser cette question. Et vous avez le droit de vous poser aussi certaines questions concernant l'attitude que vient d'afficher la police nationale par rapport à Jimmy Cherizier, l'attitude que vient d'afficher le chef de la police et l'attitude ke vyen d'affiche le chef de l'Etat.